Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon m gon ti konsèy pou nou fè byen tout otan nou kapab paske lè w fè byen Bondye renmen sa e Bondye toujou mete nan men w pou kapab kontinye fè byen. Mwen di nou sa se paske gen yon malerèz nou prèske retire nan yon sitiyasyon difisil. Alò kan je di nou se ou menm fanatik, ou menm ki se manm RL Prod, ou menm ki se manm aparantyè RL Prod, ou menm a chak fwa gen yon moun ki nan difikilte Ou voye yon grenn dola, ou voye de grenn dola, li fè anpil bagay pou moun sa. Eske nou sonje Tania? Nou sonje Tania? Tania, li gen de pitit, gen youn nan yo m kwè ki genyen yon dizèn dane, ki poko janm ale sou ban lekòl. Ebyen, Tania t ap degaje l Senmak. nan yon simetyè. Tania te konn ap vann po devan l pou san pyas. Dèfwa, lè pa gen aktivite, si gen yon moun ki gen senkann goud, li pa kite l ale. Men se nan simetyè la l te konn dòmi tou, dèfwa. Ebyen, yon maten, lapolis mennen yon operasyon, li arete plizyè moun. Pami moun yo arete yo, Tania nan moun sa yo. Lè yo fèmen Tania nan komisarya, anpil moun estime ke se veksan. O pwen ke lè yo pral relache Tania, m kwè responsab pòs la di Tania l ap fè l kado yon ti kòb. Majistra vil la tou di l ap bay yon ti patisipasyon paske yo ta swete ke pou Tania sòti nan aktivite sila. Ebyen anpil moun tou kontakte sitwayen sa li menm ki rele Ferdinand. Se li menm ki pran inisyativ pou kapab mete Tania sou ray. Pandan Tania nan prizon an, Ferdinand te toujou vini pote ti aktivite ba li. Lè Tania fin relache, misye fè travay sou kont Facebook li la, Video a Tania pou kapab mande èd pou Tania. Dènye video Ken te fè ou wè Ferdinand ale lakay Tania, li moutre kòman Tania ap viv, manman Tania nan difikilte. M ta swete retounen a video sa wi. Ann gade non. M salye nou, kòman nou ye? Nou konn non an deja se Ferdinand Robinson. M avèk fanmi Tania Joseph. M lakay yo la e m fè nou wè ansyèn mezon manman an ap ranje la l pou gwo bagay. Sa se chanm Tania ki te fè depi avan l t al Senmak. E m avèk, m avèk yo la. Gen moun ki te di Tania pa gen timoun. M avèk, e m avèk. Ti mesye yo la e premye a se Rolden dezyèm nan se Don Dory dizan nevan yonn poko touche ban lekòl e sitou moun ki te di yap ede Tania yo gen de moun ki bay Tania èd gen youn ki bay 15 mil goud gen youn ki pa Ayiti ki voye 50 dola pou Tania. se sèlman sa m gen nan men m. M vini la presizeman nan mèri a pou m te jwenn avèk majistra paske Tania li menm li pa li pa gen pou l li pa gen pou l al Senmak ankò paske si l bò isit la l ap avèk timoun yo e l pap nan peyi kay tou. Sètadi yon moun ki te vle ede Tania ann pran sa oserye. Ann pran sa oserye kounye a la e m ap lèse Tania salye nou epi aprè de sa. Se sak fè nou ofri Tania biznis. Si mak la pap bon pou li, li tap nan peye kay, bon, ki tap bezwen fòk li te gen lòt moun avèl, li pa ta ka viv pou kont li ankò, men lap vin viv bò isit. Se sak fè mwen menm mal nan mèri a la pou majistra banm yon espas nan mache a poun fè poun fè yon gerit pou Tania gen de moun ki ede Tania efektivman yon 15 mil goud e yon madam ki rele Gislène ki pa Haïti ki voye 50 dola pou Tania apre de sa lòt moun yo pa janm relem ankò bon gen ki relem yo di yo tap voye yo pa janm voye anyen si tout fwa bay la se yon kè tou cho te gen yo te diw pa gen moun ki fòsew. Sètadi, ann pran sa oserye, bon, sitou, bon, m konnen, presizeman, m ap pale avèk fan, avèk fan RL Prod yo, se yo menm ki te wè videyo a, ki te di yo te vle ede Tania depi yon moun ka jwenn kontak Tania. Sètadi, m ap tann repons nou, e vin nou pa neglije, vin nou fè sa, vin nou fè sa, se pa, bon, se yon devwa sitwayen men ki pa, ki pa obligasyon. M rete kwè, e. Tania li menm li trè pasyan lap tann nou vin nou vin bon vin nou fè sa pou Bondye e dotan plis moun bon moun ki poko gen nimewo m yo se tou moun ki pa an Haiti yo se plis 509 31 81 97 97 sa se nimewo ap jwenn mwen sou WhatsApp e ou ka teks mwen lè ta di ou ka ou ka rele m Map tann map tann nou tout Ann Nou komanse de vin nou e dotan plis e se pa selman le bagay la fini poum pa pase sa menm si Tania ap vann mwen fok m rann Tania vizit kote lap vann nan poun wè sa Tania fè avek e. Avèk lajan nou ba li a. Apre de sa, m wè Tania kòmanse pran gram li menm. Bòjit la genlè pa mal pou Tania non. Apre de sa, bon, m ap tann nou. Vin nou pa neglije. Paske, toutotan nou ede yon lòt. Se konsa e bon, peyi a ap avanse, se konsa pou l avanse. M ap tann nou tout. E m gen pou m retounen lendi pou m vin jwenn avèk majistra pou m ka jwenn espas la. Mwen menm 15 mil goud la plis 50 dola m vle kòmanse avèk li. Men nou konnen sa va, bon, se tout bagay chè an Ayiti. Nou konnen se pa se pa anyen n ka fè. Men, l ap n ap avanse avè l kanmenm. An, bon, an pa neglije. Mwen menm, bon, lè a kòmanse anpil la, bon, m pral deplase. Sèlman, mwen menm, m vle nou rele m pou nou di m ki sa k ka fèt. Senmak la deja pa bon pou Tania, li, li prefere tan deyò bò, en, en, lakay li. M ap tann nou, m swete nou bòn patisipasyon. Oke? Mèsi. Apre de sa, lòt moun yo pa janm rele m ankò. Bon, gen ki rele m, yo di yo t ap Si yo tap voye yo pa janm voye anyen. Si tout fwa bay la se yon kè tou cho te gen yo te diw pa gen moun ki fòse. Sè ta di ann pran sa o serye bon si tou bon m konnen presizeman map pale avèk fan avèk fan RL prod yo se yo menm ki te wè videyo a ki te di yo te vle ede Tania depi yon moun ka jwenn kontak Tania. Sè ta di map tann repons nou e vin nou pa neglije vin nou fè sa Moun bon, moun ki poko gen nimewo m yo, sitou moun ki pa an Ayiti yo, se plis 509 31 81 97 97. Sa se nimewo ap jwenn mwen sou WhatsApp. E ou ka tèks mwen. Lè ta di ou ka ou ka rele m. Map tann map tann nou tout. Ann Nou kòmanse de vin nou e dotan plis e se pa sèlman lè bagay la fini pou m pa pase sa menm si Tania ap vann mwen fòk m rann Tania vizit kote lap vann nan pou nou wè sa Tania fè avèk avèk lajan nou ba li a. Aprè de sa m wè Tania kòmanse pran gram li menm men bon jit la genlè pa mal pou Tania non. Aprè de sa bon map bon map tann nou vin nou pa neglije paske tout otan nou ede yon lòt Se konsa peyi a ap avanse, se konsa pou l avanse. M ap tann nou tout. M gen pou m retounen lendi pou m vin jwenn avèk majistra a, pou m ka jwenn espas la. Mwen menm, 15 mil goud la plis 50 dola, m vle kòmanse avèk li. Men nou konnen sa va, bon, se tout bagay chè an Ayiti, nou konnen se pa anyen n ka fè. Men lap Nap avanse avèl kanmenm Ann bon Ann pa neglije Mwen menm bon lè a kòmanse anpil la bon m pral deplase Sèlman Mwen menm m vle nou relem Pou nou dim kisak ka fèt Senmak la deja pap bon pou Tania Li prefere tan deyò lakay li Map tann nou. M swete nou bòn patisipasyon ok mèsi. Donk ou wè kòman Tania t ap viv. Men gen kanmenm yon esperans de vi paske kant genyen bon samariten ki egziste toujou sou latè ou mèt espere yon bagay. E se sa m di nou kant y a lespri de partaj ou kapab sove dè vi. Il fo partaje sèt un enperatif kant on è sur tè ebyen lè w gen senkann goud li pa gen pwojè sou li Retire di goud ladan l, bay yon pwochen. Di goud ou bay la, Bondye ap ba w senk fwa plis. Il faut donner. Lè w gen kòb la w ap peze l nan pòch ou, ebyen lè l ale, li ka pa janm vle tounen ankò paske kòb la wè ou peng. Se juste pou blage men écoutez dans la réalité toujou gen jenewozite pou moun. E pou kòlye la m ta kapab di avèk ti sa nou voye pou Tania a, nou menm ki nan entènasyonal la, nou menm ki an Ayiti, Tania gen chans pou reyalize kelke choz. E Ferdinand te fon pase lakay Tania, men sa Tania reyalize jounen jodia. Bonjou bonswa tout fan Elprod yo M te vle kite video a pale pou mwen Wè li Men si w pa fin wè byen Se Tania pwovizyon alimantè Sèlman atis la va sèvi a S. N ap prann konsa. E se avèk anpil kè kontan, anpil jwa k ap debòde anndan kè m, m vin la pou m montre nou ki sa lajan nou an fè. M pral fè nou wè anndan an. Sa se boutik Tania. Al fè nou anndan. Sa se anndan boutik Tania. Anndan koman se chaje sa nou wè. Ay di mesye yo kan nan la. E mou mou mwen mba Tania. Tania byen pozel la. Talè la. Bagay. Tania son lot bagay. E mwen te kwe. Tania rete la poul al legliz. Poul loure Bondye. Poum di men sa Bondye fe pou mwen. Men sa Bondye bon. Malgre e bon. E jodia li mete tout bagay yo nan nan boutik la la. Men le sem di non Tania pa ta ka fe tout bagay sa yo pou kont li. Li gen yon ti sè li, se li menm ki kanpe, ki bon, ki bay tout li menm tou, ki fè wè tout bagay sa yo la. Mwen di nou mèsi nou tout, e kontinye ede Tania la, li vrèman nan bezwen, enben men nou mete l chita. Nou mete l chita, sèlman m ap lèse Tania li menm pou l. pou l pale avèk nou. Tania, vin sa, vin salye moun yo. Avanse pou w ka salye moun yo paske e, se pa yon bagay ki fasil. Ou mèt. Mèt pale? Mm-hmm. M ap di bonswa a tout moun ki ap gade m la. Vizaj la pa rekoni deja. Mwen menm se Tania. Nou te konn tout bagay yo deja. Nou te konn ki jan tout bagay te pase. M pa bezwen repete tout sa. Map di mèsi tou avè w tou mesye Ferdinand menm ke ou pa vle pou m di w mèsi men si se pa ou menm tou travay la pa tap mache epi tou m wè gen moun ki te pè pou yo te ba w ti mwayen an pou te ka ban mwen epi tou enben m tou di yo tou ou pa tap vòlè l men kisa mwayen w a ap regle epi tou map mande Bondye fòs ak kouraj Poul kenbe mwayen sa nan menm poul pa janm lage mèsi tout moun mèsi ke bondye beni yo esam tap di mesye fèdinan wa di rès yo pou mwen. Ebyen ok Tania bon e Tania se. Mwen lapolis tou m pap bliye chwazi lapolis paske si e pat lapolis tou avèk ou mwen pa tap konn kibò mwen tap ye jodi an jounen jodi an mwen chita yon kote lakay mwen ak pitit mwen ak fanmim m di Bondye mèsi. Ok, Tania kontan, se anpil jwa k ap debòde anndan kè li. E malgre lapolis yo, lapolis yo pa t fè w mal? Non, lapolis yo pa t fè m mal. Anparavan, m te wè lapolis yo e mal yo te fè m, e kounye a m wè se yon delivrans, yon byen lapolis te fè pou mwen. M di lapolis mèsi, kenbe la pa lage nan travay y ap fè. Ok, e se gras avèk Arestasyon ki mennen Tania nan zòn lakay li pou l viv avèk timoun yo. Lèzzi m di nou, m pral pase nan lekòl la pou m jwenn avèk direktè a. Si l ka, si l ka, si l ka bay timoun yo yon demi bous, men kounye a la, l ap bezwen èd nou. L ap bezwen èd nou. Moun ki te pwomèt yo, li poko janm two ta pou n ede. M swete nou, Vin nou mete men pou nou wè si nou ka fini a bagay sa. E lè yon moun mande, se pa sèlman ou ba l 25 goud, ou ba l 50 goud, ou ba l 100 goud, men l ap toujou mande. Li rive pi devan l ap mande. Mwen te kwè, Tania se pa yon moun ki t ap mande, men Kounya la lari a si yon moun wè Tania nan lari a mwen te kwè se achte li pral achte oubyen li pral regle yon lòt aktivite men sa nou te panse kounya se yon lòt bagay Tania se yon lòt bagay e mwen te kwè Tania rete la pou l al legliz pou l loure Bondye yo ka viv demen paske. E mwen te kwè aprann nan se yon bagay ki trèz enpòtan. Men, pou y aprann nan, y ap bezwen mwayen. Malgre e, nou fè nou fè pi gwo bagay la la, se mete aktivite li menm pou l vann epi l ap fè benefis, anben avèk benefis sa a l ap ka ede timoun yo. Men ou konnen ane a, li fèk kòmanse, li pa ka, ann di, si l fèk kòmanse, Si li li wal peye lekòl timoun yo la, biznis la tou kraze. Se sak fè, moun ki te bezwen ede yo pot ko ede, li poko two ta. Li poko two ta, se sak fè map reba nou nimewo telefòn Tania la ankò, se 43 66 18 61. Ou ka toujou rele Tania. Kòm dèfwa Tania lè l met telefòn nan yon kote e li menm yon lòt kote bon dèfwa m konn rele l la se Don Dory m jwenn e nou ka toujou rele m tou sou 31 81 97 97 sou fason sou rele Tania ou pa jwenn m nou ka toujou rele m e mwen di nou mèsi mèsi mèsi bon e di mil mèsi paske Nou kite bil nou pou n peye men pou nou ede yon moun nou pa menm konnen. Anpil moun te gen kè touche pou Tania men ki bon ki pa gen mwayen. M swete lè n ap gade videyo sa a nou gen dwa nou gen dwa pa gen mwayen pou nou ede men si nou pataje si nou pataje videyo a sou kèlke gwoup ou menm ou gen dwa pa ka ede men Akoz ou pataje l, on lòt moun wè l, lòt moun lan li ka ede. Men si lòt moun sa ede, se koz ou menm ki fè l ede. Bravo mezanmi, bravo Tania, bravo Ferdinand e nou menm nap toujou pouse pou sila yo ki nan bezwen lè yo kontakte nou pou ke nou menm nou fè eko ak kri sila e ke bon samariten yo kapab toujou bay ti èd pa yo. Merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.